Sali, mwen se salmis Guito Berjean. Jodi a m vin anonse w 2 mizik mwen genyen. Tit yo se, Vin jwenn Jezi e lòt la se Mwen pa dakò. Mwen espere mizik sa yo va yon sous de benediksyon ki pou ede w pwogrese nan wayòm Bondye a, paske Jezi pa lwen pou l retounen. Ou bezwen aranje w, ou bezwen prepare w, paske retou Kris la pa lwen. Jezi renmen w.